Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon anpil moun tap mande nou talè a eseye konfime pou nou paske gen anpil moun depi yo tande yon enfòmasyon ebyen Se la pou yo vin konfime l. Pandan tan sa a, n ap tou pwofite jisteman pou n salye anpil moun k ap koute nou Mirbalè. Tout moun Mibalè yo, bigòp pou nou! Mibalè, Boukan Kare, nan depatman Sant lan totalman. E jan pwofite jisteman pou anvwaye yon gwo bigòp a un ami qui s'appelle Louis Saint Louis et puis Wilbert. Bon, e enfòmasyon mwen pote pou nou nan emisyon sa la a, se konsènan. dosye soje bank lan. Nan Matisan, sèl bandi yo ki kontwole tout bagay. Si leta di w li gen kontwòl Matisan, ou mèt kanpe ou di leta, monchè ou manti. 22 jen 2021, gang ame ki asosye ak Gran Ravin epi Vilaj de Dye atake epi piye yon sikisal Soje Bank epi AFCO, 2 antrepriz prive ki nan Matisan 15. Bagay yo prale de mal an pi. Nan Matisan, deja, 22 jou depi yon gè eklate antre bandi zame, Ti Bwa, Gran Ravin, Vilaj de Dye. Rezilta, plizyè milye fanmi oblije kite kay yo. Lakay yo piye, yo mete dife nan kay yo, san konte kantite moun ki mouri e blese. Nan sans sa, yon sikisal Sogebank epi AFCO, yon antrepriz ki fabrike mèb, atake epi piye nan Martisan 15. Zak sa, se nèg ame ki ankagoule e anpil nan yo mete mas tou, daprè enfòmasyon yo, ebyen yo asosye ak gang ame Gran Ravin Vilaj de Dye. Yo menm kase kòfrefò. nan bank sila a e daprè enfòmasyon yo, yo ta jwenn lajan tou. Sitiyasyon sa a deja dire twò lontan e li echape anba kontwòl otorite yo ki an plas e ki abandone twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan ki li menm a la mèsi de gang ki ap enpoze lwa yo. An tou. E partou. Eske gen yon bagay ki pi grav ke sa kap pase la? Pa sur. Lè nou te tande enfòmasyon an, te deja nou dispoze yon ti video de 30 segond. Nou ta kapab di se youn nan chanèl ki genyen video sa ki pase a. Apre nèg yo fin fè fòfè a, ebyen ya kelken ki è veni sur les lieux e pi la pèsòn a filme sak rete yo. Ti debri yo. Paske lè nèg sa yo pase yon kote, se kòmsi m ta kapab di w se yon elefan ki pase nan zòn nan. Li kraze, li brize. An n fè yon ti gade videyo sa a. Pil kamera. Ou wè l? Fil kamera yo rache l la. Ok. Men pòt yo antre a. Ann imajine ke sa k ap pase la a, li pase nan yon peyi ki rele Ayiti. E se sèl nan peyi sa a li kapab pase pou l dire konsa. Tande byen la fanmi, kèlkeswa nan peyi sa ap pase, Leta ap bay yon replik. Sa ka rive Leta deplwaye yon fòs Epi fòs la pèdi kèk sòlda. Men Leta pap kapab kwaze bra l pou l ap gade sitiyasyon sila. E ban m di nou byen, Mesye l Prezidan, moi je m'adresse à vous, a chak fwa sitiyasyon sa li ap repete, y ap wè anba w. Kòman y ap wè anba w? Y ap wè se yon moun ki genyen sa n ta kapab rele yon sòt de, ki afiche yon sòt de pasivite. Sètadi pwoblèm sa a, èske se yon pwoblèm ki. touchel vrèman paske dabitid vou regarde la tele vou ekoute la radyo si ou pa gen ase de tan ou mete de konsiltan pou kapab tande radyo gade tele pou konprann sa kap pase pi byen men lè pa egzanp ou gen yon ti tan vakan ou chita avèk madanm ou ou sot bwon ti diven epi ou chita bò kote martine la epi ou ouvè tele paske kounya depi yon nèg ouvè tele aparaman wap wè de zimaj ensoutnab. E lè w gade imaj sa yo, ou di waw! Pèp sa te vote m! Pèp sa pran gaz lakrimojèn pou mwen! Nèg te bezwen vòlè eleksyon, pèp la kanpe pou mwen! Jounen jodi a la a, men sa k ap pase. Fòk nou fè yon bagay kanmenm. La men tandye a la kominote entènasyonal. Mwen m panse ke fòk ou ta fè li avèk plis senserite paske jan bagay la a, prezidan, nou wine wi, nou sou win nan la a wi. Pa gen anyen k rete ankò non. Lontan lè m te konn ap fè emisyon m te konn di ke Ayiti se yon poudriye, avan lontan nenpòt etensèl la bagay la eklate men kounya la fò m di w byen bagay la fini. Tout bagay fini pa gen anyen ankò k rete. Ann imajine w al gade videyo sa a pa egzanp lè nèg yo antre nan Ti Tony an men genyen yon lòt magazen ki bò kote Ti Tony an, K-izo. Nèg yo antre la, yo piye, yo fè anpil dega. Genyen yon bagay nou pa t fin sène nan dechoukay ki fèt nan Ti Toni avèk kay Zo a. Ki sa n pa rive sène? Lè nèg yo antre, tande byen wi, nèg yo bloke tout aksè yo. Pa egzanp, wout ki soti. nan Site Solèy pou rive Stasyon Gonayiv, yo bloke wout sa. Wout ki sòti nan zòn Waf Jeremi pou rive nan Stasyon Gonayiv bloke. Wout ki sòti nan pis lan pou pase bò Chansrèl pou antre bloke. Blòk Aviyasyon bloke. Sa vle di nèg yo gen yon lajès pou yo kapab opere. Nèg yo ap fè operasyon sa a an tout kyetid. Men, genyen yon moun ki ap travay anndan an. Moun nan di mwen ke, men kòman nèg yo fè l. Nèg yo antre anndan an, nèg yo pran sa ki enpòtan yo. Lè yo fin pran sa ki enpòtan yo, se lè sa a, yo ouvè pòt. Pou pèp la ti pèp ki grangou a poul vin pran diri, lwil, magi, lòt bagay tou sal bezwen e ou konnen ti pèp sa depil antre yon kote li pa mande sòti sitou lèl antre li pran li pap peye yon goud donk ou kapab konprann e se la m pral pèmèt ke nou gade imaj sa lè nèg yo antre kay zo a lèn te wè doum yo nan dènye emisyon ken te fè a nou te di ke se fifa konpayi lwil la. Men se pa ditou vre. Se la lakay Zo a yo ye. Lè yo antre avèk gwo zam ap tire an. Lè nèg yo fin antre, yo devalize anndan paske nèg yo chache kòb. Lè w wè nèg yo t ap pran gwo bwat la, se bwat sa yo se bwat tankou televizè epi lòt materyèl. Se lè pa egzanp yon komèsan vin anndan an, komèsan an achte pou anpil kòb epi yo ba l kado. Se te de kado rezève. Aux grands acheteurs. E kounya la nèg yo fin pran sa yo pran an, sa ki pou yo a, epi yo kite pou ti pèp la. Pèp la te nan grangou wi. Pèp la te jwenn yon bèl okazyon, li di nèg yo, mèsi anpil paske mwen map jwenn ti aktivite m. Gen moun la k gentan fè boutik wi. Tèt chaje. Men mezanmi, humm. Se konsa bagay yo ye nan peyi Dayiti, n ap kontinye viv. Men kounye a la m pral kite nou gade ti videyo a paske la kote yo te antre a, lè n te fè referans ak fifa a, men se kay zo de preferans epi w ap wè e genyen lòt anplwaye ki vini annapre pou le konsta. Men lè w ap gade anndan an, se kòmsi kote rat rete paske nèg yo kraze brize. Yo pran tou sa k pou yo epi yo di ti pèp la vin pran sa k pou ou tou. An n gade. Bon, o final, qu'est-ce qu'on peut dire? Bagay la rèd nan men Prezidan Repiblik lan. Bagay la rèd nan men Premye Minis, Gouvènman. E nèg k ap fè politik yo jounen jodi a la m panse ke nou kab kòmanse manje zong nou pou n di ke Ha! Bagay la kòmanse dejenere nan men nou wi. Nèg ki nan sektè prive yo, n ap manje zong nou pou n di ke bagay la kòmanse dejenere nan men nou. E, nou pa ka al goumen pou n di n ap pran zam nan men nèg yo non. Pran zam nan, fòk gen bon kalkil wi ki fèt. Paske jan bagay la ye la a kounye a, al batay pou pran zam nan men nèg, ha monchè, peyi a li pral a feu et a sang. E jan bagay yo ye la a, il faut positiver Monsieur le Président. Il faut faire quelque chose. Mesye Léon Charles. Hum! Bagay la pa ka kontinye konsa. Si non, ebyen ke chak moun nan peyi sa a, yo chache yon bandi pou kouzen yo. E pi kounye a la a, m pa konnen, chak moun a chache fason pou yo kapab pwoteje tèt yo. Paske se konsa nou vle pou peyi a fonksyone. Bon! Nou wè nèg kòmanse ap kase biznis, nèg ap kase bank, e kisa nou di tèt nou? Kisa k rete? Anyen! Pa gen anyen k rete ankò. Ebyen kounya mwen m panse ke se moman ki pi ideyal pou ke nou chwazi pou n fè yon bagay ak peyi sa. Si n ap antere l ke n antere l, si n ap bay moun yon lòt kote pou yo rete ke nou amenaje yon lòt espas pou moun rete. Paske m gen enpresyon jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti genlè pito yon nèg al sou yon lòt planèt.